E selon polisye ki te nan teyat operasyon an, yo wè anpil zosman nan yon sèkèy nan yon sòt de peristil. Chak lè map dòmi m gon ti pantan map fè, apeti m pa la, mwen vrèman deprime m twomatize. M konn menm panse a tiye tèt mwen sitou sa yap di la kounya. Lè map gade zanmi m kap voye tout bagay ban mwen, tout bagay sa yo vrèman aji sou mwen. Bonjou! Bonswa, sa pral depann de nan kilè wap gade video sa. Ou sou chanèl paw la ki se Level Promo. Ebyen jodi a la a nou vin fon. Yon deba sou operasyon lapolis la li menm tal mennen nan baz 400 mawozo a. Sa nou menm nou ka rele yon fim. Fim nèg yo tal moute a, kòman fim sa a kòmanse? Kijan nèg yo moute fim sa a? Nou pral ba w tout detay sou operasyon sa a talè konsa. E, avan tou, n ap pale w de Bianca li menm ke nou tout moun konnen ki te kidnape e ki te rive jwenn liberasyon l, jounen jodi a la a ki mande pou l touye tèt li. Paske gen anpil bagay y ap di de li sou rezo sosyo ki pa fè l byen. Li fè konnen ke li viktim de fwa. Non sèlman. Yo kidnape l. Li fè plizyè jou nan men kidnapè yo, men ankò kounye a la yo rekidnape l ankò sou rezo sosyo pa rapò avèk sa y ap di de li. Yo fè konnen se yon zak otokidnaping ke li arete pa dcpj. Tandiske li menm li vin konfime nou ke li te al nan dcpj vrèman, men se rele yo te rele l pou l reponn kèk kesyon pou yo ka fè swivi avèk ankèt yo. Lè mwen pale avèk enspektè a li di m ke pa okipe sa moun ap di paske se dcpj ki ka di kisa ankèt la mennen. Li di m ke pa okipe rezo sosyo k ap pale, yo menm yo pa konn bagay sa. Se yo pou bay jounalis enfòmasyon, pou jounalis pibliye enfòmasyon. Li di m ke fè tèt frèt. Mwen menm mwen vin la a pou mwen demanti fòmèlman sa k ap di ke se yon oto kidnapin, sa k di mwen te renmen avèk yon moun lòt bò, mwen bezwen fè kòb, sa k di m ta pral marye, M bezwen fè kòb maryaj, yon pakèt banalite k ap di sou rezo sosyal. Sa vin fè ke mwen viktim de fwa. Non sèlman mwen kidnape, paran m, yo mande paran m yon kòb ke fanmi an pa posede, epi lè m sòti deyò kòmsi se sa m vin jwenn k ap di. Mwen di ke mwen se yon viktim e ke sa k ap fèt la se yon fason pou yo banalize kidnapin nan nan peyi a. Paske yon fwa ke yo di se ou menm ki fè l, yon lòt moun, yon lòt jèn parèy mwen ap kidnape tou. Paske li pa fini sou mwen. Li pa fini sou mwen, li pa kòmanse sou mwen. Anpil lòt moun pral kidnape ankò e ke yap fè menm bagay lan, yap di ke se fami yo fè kidnapin pou yo banalize sa kap pase a. Mwen menm mwen demanti fòmèlman tout sa kap di yo. Mwen pa arete, maten an vrèman vre mwen te ale dcpj pou m ale fè yon depozisyon paske depi lè a mwen poko janm ale. Lè sa rive a, moun lakay mwen te deplase al nan dcpj, sè mwen te pale sou radyo tou. Te di, Men tout sa k pase. Mwen fè kat jou nan men ravisè, mwen libere avèk ranson, e ke mwen vin la a pou m jis demanti sa k ap di yo. Mwen pa arete, mwen pa fè otokidnapin, ok? Mwen gen dwa pa yon moun ki rich, men sa k rele entegrite a ke mwen genyen, ok? Rimè sa yo, ki kote ou panse yo sòti? M panse ke se pandan m dcpj, paske viza m yo te tout kote, epi yon moun gen dwa wè m epi l di sa. Ou menm pèsonèlman, kòman w ap viv sa? Bon, mwen vrèman twomatize. Se premye fwa m pran lari depi lè a. M pa vle monte machin, mwen pè. Mwen gen yon psikològ k ap suiv mwen paske m pa vrèman ka dòmi. Paske lè m te nan men ravizè yo, zye m bande. A chak fwa m tande yon bri pye m toujou sote paske m pa konn kisa moun nan vin fè m. Mwen ap sibi menm sekèl yo la kounye a. Chak lè m ap dòmi m gen yon ti pantan m ap fè. Api Team pa la, mwen vrèman deprime m tromatize. M konn menm panse a tiye tèt mwen sitou sa yap di la kounya lè map gade zanmi m kap voye tout bagay ban mwen tout bagay sa yo vrèman aji sou mwen. Ok ebyen m panse nou sot tande demwazèl la kap pale e map di nou silvouplè nou menm kap gad video sa se pa tout bagay pou nou di de yon moun si nou pa konfime. Paske gen bagay nou di de yon moun li ka ri, li ka ranni suiside tèt li paske gen bagay ki ka pale de yon moun ki pap fèl byen ditou. Ebyen nou pral antre nan manman koze a, nan operasyon sa plizyè inite nan lapolis la tal fè nan baz 400 mawozo a, sa nou menm nou te ka rele fim nan. Paske gen bagay se sèlman nan fim ou ka wè bagay sa. Pou yon gwoup bandi ap tire avèk lapolis e lapolis rive kidnape plizyè ladan yo e lapolis pa sezi menm yon zam. Eske se wòch yo tap tire sou polis yo oubyen m te ka di se boulèt yo tap tire sou polis yo paske imajine w polis al fè operasyon nan yon baz yo pran plizyè nan gang yo e yo pa menm sezi yon zam yo arive met dife nan kay yo yo pa jwenn yon zam anndan kay sa a. Gen 15 arestasyon ki fèt ke nou konnen deja pou le moman yap skrine yo lapolis jidisyè ap kwizine yo. Pou ke nou konnen degre denplikasyon chak grenn moun nan 15 moun sa yo ki entèpele a. Kat. Apre bandi yo fin kite lye a, lapolis fouye tout kay la, met dife e yo pa jwenn yon zam anndan sa. Èske sa se pa yon kou monte? Èske se pa yon operasyon planifye? Èske tou nèg yo pa t gentan konnen ke lapolis t ap ba yo vizit pou yo te gentan ranje koze? Menm jan sa konn pase nan kèk fim, ou konn wè ke gen kèk bandi ke lapolis pral atake, yo menm mare konbinezon avèk polis yo ki ap ba yo kèk grenn inosan epi pou yo menm pou yo ka fè konnen operasyon an te reyisi. Men nou menm si nap bay yon rezilta de operasyon sa lapolis tal mennen nan baz 400 mawozo a, nap fè konnen se yon veritab echèk. Bon, nou pat jwenn zam, se operasyon ki te yon sòt de konba. Paske te gen echanj de tir ant fòs de lòd yo e bandi yo. E nou tout konnen e atravè rezo nou wè e pwisans de feu yo an tèm de zam. E nou menm nou te pratikman bay vi nou pou ke nou te kapab pèmèt ke popilasyon sa a libere de ansanm de gang yo. A savwa dout materyèl, mou kouran senpleman se 4 veyikil ki te vòlè ki rekipere. Lè nou. E jan anpil moun konprann ni, kot baz 400 mawozo a se pa bò lari, se ban kote polis ka annik vini pou yo antre. E chak nèg sa yo gen yon antèn nan chak zòn kote polis ka pase, nan chak kote ki gen yon ti wout yo gen yon antèn. Menm chofè moto wè k ap fè trafik bò lari a, se antèn nèg sa yo. Sa m ap di w la, m konnen l byen wi, se antèn nèg sa yo. Nèg sa yo mete Yon moun nan chak kafou pou ba yo antèn. E lè yo soti pou y al fè yon zak, lè y ap soti anndan kote yo ye nan forè a pou y al fè yon zak, yo gentan gen plizyè moun k ap ba yo antèn pou di yo ki lè pou yo soti ak ki lè pou yo rantre tèt yo. E n ap di kòman lapolis fè rive sou yo san ke pyès moun pa gentan mete yo okouran? E jan lapolis fè pa rive trake yo kote yo te kouri ale a. Bon, nèg isi konn abitye monte fim, nou wè sa plis sanble yon fim ke yon reyalite. E anpil bri ap kouri sou rezo sosyo a ke lapolis sot kraze baz 400 mawozo. Bon, kesyon map poze ou menm kap repete pawòl sa a, èske se se kay la k baz la oubyen se moun ki gen zam nan men l lan? Èske se kay la k bay pwoblèm lan? Ou menm ki ta vle reponn ou ka kite yon kòmantè pou nou. Pou di nou eske se kay la k bay pwoblèm nan oubyen moun ki gen zam nan men l lan k ap bay pwoblèm nan. Eske se kay la k ap bay pwoblèm nan oubyen se moun k ap fè kidnaping nan. Eske se moun sa yo yo arete san zam nan ki bay pwoblèm nan oubyen se moun ki gen zam nan men yo ki t ap tire a lapolis nan moman ke operasyon an. Lapolis fè konnen ke te gen anpil tire, yo gen anpil echanj de tir ap fèt avèk lapolis e menm youn nan nèg sa yo pa rive arete. E moun yo arete yo se moun ki pat gen zam nan men yo. Se moun ki pat gen pyès, pyès anyen nan men yo. Bon, m te ka di inosan, kòm nan zòn sa yo pa fasil gen inosan, paske tout moun enplike nan zak yo. E menm jan an, yo di w lapolis antre nan Vilaj Dezye. Vilaj Dezye ki gen yon sèl antre, yon sèl soti, lapolis antre ladan l li pa rive manyen menm youn nan chèf gang yo. Yo fè w konnen ke nèg sa yo te pran lanmè e menm nèg yo menm yo moute live yap fè konferans ke yo pat pran lanmè yo te la a anba je polis yo. Yo menm fè konnen yo kraze drone pou pè pou Tele Karayib. Eske nèg sa yo se disparèt yo disparèt oubyen se lanmè yo te pran vre jan Lapolis, Direktè lapolis la di a. Bon, nou menm nou pa ka fè twòp opinyon de bagay sa yo, paske gen anpil bagay se nan fim ou konn wè. Kesyon m ap poze, èske sa DG pnh la ap fè nan moman la se pa teyat l ap fè oubyen se yon bagay serye l ap regle? Bon, okòmansman m te panse se t yon bagay serye k t ap regle lè yo te di y ap fè operasyon, m te wè yo kòmanse antre nan Vilaj de Dye e m tande yo te arete plizyè bandi, sa te kòmanse fè m kontan. Men kounye a m vrèman desi. Paske sa k ap pase la a pa sanble avèk yon operasyon reyèl, li plis sanble avèk yon bagay fim. Se vre nèg yo gen gwo zam nan men yo, se vre nèg yo gen anpil materyèl, yo pi yo anpil, men sa pa ka fè pou yo kanpe anfas fòs de lòd yo. Paske pa nan pa gen yon peyi yo nan mond lan kote bandi gen pouvwa pou l kanpe anfas lapolis pou l soti pou menm youn nan yo pa viktim. Sa a vrèman difisil. M ta swete nèg yo repanse bagay yo, nèg yo fè bagay yo pi pwofesyonèl, Paske sa nap gade a la pa bon imaj ditou. Se kom si peyi a pa gen leta. Se kom si peyi a pa gen polis. Bon, m pap menm pale de lame paske m pa vreman konn anyen de lame sa a m tande a. Men m panse, ankò yon fwa l tap pi bon si popilasyon an te met tèt ansanm avèk lapolis la pou ede yo mare bandi. Paske se menm nou menm nan popilasyon an kap viktim. Se nou tout. Si pa gen sitirè pa gen vòlè. Si ou menm ou pa sitire bandi bò lakay ou, Pap vin gen yon gwo chèf gang, gwo rezo mafya bò lakay ou. Yo pap janm kidnape ti fanmi w, yo pap janm kidnape pitit ou. Se ou menm ki pou ede lapolis fè travay li. Mèsi avèk ou menm ki t ap gad videyo sa de kòmansman jiska lafen. Pa bliye abòne epi kite yon like. Lè w fè sa a, ou fè nou kontan.